Men ki jan Jozèf te kondui peyi a. Grangou a te rèd anpil toupatou, pa t gen manje ankò. Moun peyi Lejip ak moun peyi Kanaran yo t ap fin deperi anba grangou a. Jozèf te fin ramase dènye lajan moun peyi Lejip ak moun peyi Kanaran te genyen nan vann yo ble. Li pote tout lajan an lakay Farawon an. Lè tout lajan moun yo fini nan peyi Lejip ak nan peyi Kanaran, tout moun peyi Lejip yo vin jwenn Jozèf, yo di l, Ban nou manje non souple. Pa kite nou mouri. Fè kichòy pou nou, nou pa gen lajan ankò. Jozèf di yo, Si nou pa gen lajan ankò, mennen bèt nou yo vini, n a boukante yo pou manje. Se konsa, yo mennen bèt yo bay Jozèf pou fè boukantay. Li ba yo manje, yo ba li chwal, bèf, mouton, Bourik, pandan tout lane a. Li boukante manje ak yo pou valè bèt yo te genyen. Apre lane a fin pase, yo tounen bò kote Jozèf ankò. Yo di li. Nou pap kapab kache ou sa mèt. Lajan nou fini nèt. Nou deja ba ou tout bèt nou te genyen. Kounye a mèt, se tè nou yo ak pwòp tèt nou ase ki rete pou n ba ou. Pa kite nou mouri. Fè kichòy pou nou. Pa kite nou pèdi tè nou yo. Fè pri pou nou menm ansanm ak tout tè nou yo. Na tounen esklav farawon an. Tè nou yo va pou li tou. Men, ban nou plan pou nou simen nan jaden nou yo pou nou pa mouri. Pou tè a pa fin tounen savann. Prèt yo pa t bezwen tè pou yo manje. Paske, dapre yon lwa ki gen nan peyi a, se Farawon menm ki te toujou peye yo. Se ak lajan sa a yo te viv. Jozèf di pèp la, Jodi a mwen achte nou ansanm ak tout tè nou yo pou Farawon an. Men grenn m ap ban nou pou nou plante nan jaden nou yo. Lè sezon rekòt la va rive, n a bay Farawon an yon senkyèm nan tout sa nou rekòlte. Rès la va pou nou, pou nou plante nan jaden nou yo. Jozèf te pase yon regleman pou tout peyi Lejip la. Dapre regleman sa a ki la jouk kounye a toujou, se pou yo bay Farawon an yon senkyèm sou chak rekòlt. Se sèlman tè prèt yo ki pa t pou Farawon an. Dènye volonte Jakòb. Moun Izrayèl yo te rete nan peyi Lejip sou tè Gochenn nan. Yo vin gen anpil byen. Yo te fè anpil, anpil pitit yo t ap fè toujou. Jakòb pase disèt ane nan peyi Lejip. Li te rive gen 147 ane sou tèt li. Lè sa a, Izrayèl vin wè li pa t gen lontan pou l viv ankò. Li fè rele Jozèf, pitit li a, li di l konsa, Si ou renmen m vre, tanpri, fè m sèman. Mete men ou nan fant janm mwen. Pwomèt mwen w ap kenbe pawòl ou, ou p ap janm trayi m. Tanpri, pa antere m nan peyi Lejip. Mwen vle pou yo antere m menm kote ak zansèt mwen yo, Lè m aval jwenn fanmi mwen yo ki mouri deja. Se pou ou pran kadav mwen, pote l soti nan peyi Lejip, al antere l nan kavo fanmi m yo. Jozèf reponn li, M a fè jan ou mande m lan. Men, Jakòb di Jozèf konsa. Fè sèman w ap fè sa pou mwen. Jozèf sèmante ba li. Apre sa, Izrayèl bese kouche nan kabann li. Jakòb beni Efrayim ak Manase. Kèk tan apre sa, Yo vin fè Jozèf konnen papa l malad. Jozèf pran Manase ak Efrayim, de pitit gason l yo ak li, l ale wè Jakòb. Yo vin di Jakòb, Men Jozèf, pitit ou, vin wè ou. Izrayèl ranmase dènye ti rès fòs li te genyen an. Li leve chita sou kabann lan. Jakòb di Jozèf, Bondye ki gen tout pouvwa a te parèt devan mwen yon kote yo rele Louz nan peyi Kanaran. Li beni m, li di m konsa, 'M ap ba ou anpil pitit ak pitit pitit. M ap fè yo tounen anpil nasyon. Ou wè tè sa a? M ap bay pitit pitit ou yo li pou li rele yo pa yo pou tout tan. Bon, de pitit gason ou te fè nan peyi Lejip anvan m te vin jwenn ou isit la, Se pitit mwen yo pral ye. Wi. Efrayim ak Manase ap pou mwen tankou Ribenn ak Simeyon. Men, tout pitit ou va fè apre yo, se pitit ou y ap ye. Y a pote non gran frè yo pou yo ka jwenn pa yo nan byen m yo. Lè m t ap tounen soti nan peyi Mezopotami an, Rachèl, manman ou, te mouri nan men mwen. Li mouri sou wout pou ale peyi Kanaran, pa twò lwen lavil Efrata. Mwen antere l la sou wout Efrata a. Se Efrata sa a yo rele Betleyèm lan tou. Lè Izrayèl wè pitit Jozèf yo, li mande, Ki timoun sa yo? Jozèf reponn li, Se pitit gason Bondye te ban mwen antan mwen isit la wi. Izrayèl di li, Tanpri, fè yo pwoche pi pre m pou m ka beni yo. Izrayèl te fin granmoun, je l pa t bon menm, li pa t kapab wè ankò. Jozèf fè pitit li yo pwoche bò kote papa l, Jakòb pran yo, li bo yo, li pase bra l nan kou yo. Izrayèl di Jozèf konsa, Mwen pa t gen espwa wè figi ou ankò, men, Bondye fè m wè ata pitit ou yo. Jozèf wete timoun yo sou jenou Izrayèl. Epi li bese tèt li jouk atè devan papa l. Li pran timoun yo, Efrayim nan men dwat li ak Manase nan men goch li. Konsa, Efrayim vin sou bò goch Izrayèl. Manase menm sou bò dwat li. Li fè yo pwoche vin jwenn papa l. Men, Izrayèl kwaze men l lè l ap lonje yo. Li mete men dwat li sou tèt Efrayim ki te pi piti a, li mete men goch li sou tèt Manase ki te pi gran an. Izrayèl te konnen sa l t ap fè lè l te fè sa. Li beni Jozèf, li di l, Se pou Bondye zansèt mwen yo, Bondye Abraram ak Izarak te sèvi tout lavi yo a, beni timoun sa yo. Se pou Bondye ki te pran swen mwen depi lè m te fèt Jouk jodi a beni timoun yo. Se pou zanj Bondye ki te delivre m anba tout move pa beni timoun yo. Se pou yo pote non mwen ak non zansèt mwen yo. Abraram ak Izarak. Se pou yo fè anpil pitit pitit se pou yo peple sou tè a. Men, Joseph pa t kontan lè li wè papa l te mete men dwat li sou tèt Ephraïm, li kenbe men papa l pou l wete l sou tèt Ephraïm pou l mete l pito sou tèt Manassé. Epi li di papa l, Se pa konsa, papa. Men pi gran an bò isit. Mete men dwat ou sou tèt li. Men, papa a derefize. Li di l, Mwen konnen, pitit mwen. Mwen konnen. Manase tou ap vin yon pèp. Li menm tou l ap grannèg. Men, ti frè l la pral pi grannèg pase l. Pitit li yo pral vin anpil nasyon. Jou sa a, li beni yo, li di. Nan peyi pitit pitit Izrayèl yo, lè yap bay benediksyon ya nonmen non nou. Ya mande pou Bondye beni yon moun menm jan li te beni Efrayim ak Manase. Se konsa li mete Efrayim anvan Manase. Apresa, Izrayèl di Jozèf, Gade, mwen pral mouri, men Bondye ap la avèk ou, l a fè ou tounen nan peyi zansèt ou yo. Se pa pou lòt moun nan frè ou yo, se pou ou m ap kite moso tè Sichèm lan. Se pòsyon tè sa a mwen te pran nan men moun Amori yo anba gwo goumen.